N ap salye medya an liy yo, n ap salye dyaspora yo, n ap salye tout moun geto yo, n ap salye tout jounalis ki fè sakrifis ki deplase jodi a. Objektif konferans de près jodi an se pou nou pote yon demanti fòmèl ak jounal an liy Gazette Haïti ke frè nou, Zanmi nou, Assad Volcy ap dirije. E n ap tou pwofite pou nou di Assad Volcy ke sa l bezwen fè a, li pap kapab. E n ap tou raple bon jan relasyon ke li te genyen ak fòs revolisyonè Jenèf an Fanmi e Alye, manyen youn, manyen tout. Assad. Eske w ka di pou peyi a, ki relasyon ou te genyen ak Henri ki te solda Evens Ti Kouto Bwa Lyann nan Site Solèy, ki te kondane a pèpetite pou kidnaping ke ansyen prezidan Rene Preval ta pral fè gras? Eske se pa Henri sa Kite bwa dwat ou. Eske se pa Henry ki tap mache fè kontak ak tout baz pou ou? Eske se pa ou ki fè touye Henry nan rue Nicolas paske w te ba li yon kòb e li te ble w kòb la? Assad Volcy, ann manyen dosye kidnapping ou an. Kòm mwen wè w gen foli jounalis, ou sonje ou te responsab biwo kominikasyon palè nasyonal sou prezidan Rene Preval, bon zanmi w. Lè sa a, yo te rele w Ti Chou. Ou te gen twa machin nan bakòp ou. Mario Andresol te direktè jeneral Polis Nasyonal Dayiti alepòk. Lapolis te lanse yon alèt pou kidnaping nan Dèlma 83. Lè lapolis rive, moun ki te enplike nan kidnaping lan se te ou. Claudy Gassant, bon zanmi w ki te komisè gouvènman alepòk, kouri vini pwoteje w pou yo pa t arete w. Dosye sa a pa janm eklèsi. Ka kidnaping sa a ekri yon atik sou li pito paske peyi a ta renmen konnen sa k te pase. E m ap jis raple pou pèp ayisyen an se dosye sa a ki te mete Claudy Gassant anfas Marion Andresol si ou ta bliye sa map di w yo la Asadvolcy sonje gen yon patron medya nan Petronvil la aktyèlman ki te yon direktè dopinyon e ki toujou direktè dopinyon. Dosye w la te fè gwo bri nan emisyon li an a 2 zè de laprè midi. E patwon medya sa a, ki se direktè dopinyon an, se bon zanmi Mario Andresol. Asad Volcy, fè kòb ou jan ou ap fè l la tande. Pran pòz jounalis ou. Chak premye minis ki moute fè kòb ak gazèt Haiti. Se mare yo poko mare w pou al eksplike kijan Diego Charles, jounalis radyo Vision 2000, ki te redaktè an chèf gazèt Haiti te asasinen nan masak ki te fèt nan Delma 32. Assad Volcy, zanmi nou, frè nou, mwen rele w konsa, Paske ou se youn nan moun ki vann plis zam ak bal Assad Volcy. Eske ou pat vann baz krache dife 2 galil pnh ak on galil zo reken? Assad Volcy. Eske ou pat vann mwen menm Barbecue 2 AR 15? Mwen site sa yo selman. Pou jounalis ki vle verifye sam sot di la yo. Al chache konnen ki moun ki Sandra Polemon, madanm Assad Volcy. Li te kandida pou depite Kòniyon Granbwa. Lapolis te arete l pandan eleksyon an, li t ap bay ti jenn gason zam. Li te pase ant 3 ak 6 jou nan prizon. Jodi a, mwen chwazi denonse nou paske nou fè moun serye pè rantre nan politik. Moman an rive pou se moun ki serye, onèt, kredib ki fè politik nan peyi Dayiti. Moman an rive pou se jenn fanm, jenn gason ak dyaspora yo ki pran desten peyi a an men. Pou se pa vakabon tankou w, vakabon tankou Andre Michel, vakabon tankou Don Kato, vakabon tankou Youri Latortue, Vakabon tankou Nenel Cassy, vakabon tankou Reginald Boulos ak tout vòlè phtk ki fè politik nan peyi a. Men pito se moun ki onèt e kredib ki pran desten peyi sa an men. E. Nan fòs revolisyonè Jenèf an fanmi e alye manyen youn manyen tout nou ap tou pwofite salye ou di mwens e liberasyon pastè Michel Ferre ke yo libere e nou ap mande pou popilasyon an pou jounalis yo pou nou pran nòt ke Pierre Esperance te di se ti jinyò nan lasalin ki tal pran pastè Michel Ferre. Jodi a Dieu soit loué pastè a li libere se pou dcpj pran responsablite l an men se pou pastè a di egzakteman ki kote l te ye eske se nan lasalin eske se anba dèlma eske se nan site solèy Jodi a pastè a pa mouri, pastè a pral gen chans e ke pou li reponn avèk kesyon dcpj, avèk kesyon lajistis, paske pati politik rnddh te di konsa ke se Ti Jinyò nan Lasalin, nan yon Nissan Patrol e ke ki te moute, ki t al chache e pastè a. E jan nou toujou di l e n ap toujou pran angajman nou fas avèk popilasyon sa. Nou menm nan Fòs Revolisyonè Jenèf an Fanmi e Alye, manyen youn manyen tout, nou di l e nou repete l, e nou di moun pa voye moute, mache avèk bon jan prèv yon moun ki pwouve nan katye Jenèf yo gon moun yo te kidnape e ke yo di se nan zòn Jenèf lan l ye, m ap remèt tout zam mwen genyen e m p ap janm pale nan non Fòs Revolisyonè Jenèf an Fanmi e Alye, manyen youn manyen tout. E ankò yon fwa, nou remèsye jounalis yo nan moman difisil sa a ki riske e ke byen ke se travay nou e ke pou nou vin nan konferans sa a. E n ap di pou moun yo, pou pèp ayisyen an jeneral, nou konnen ke bloke nou bloke a sa gen anpil konsekans e ke sou aktivite nou, men rien de grand ne se réalise sans passion. Si nou bezwen yon lòt Ayiti, si nou bezwen yon Ayiti kote se pa 5 ou 100 moun ki kontwole 85 pousan richès peyi a. Si nou bezwen yon Ayiti kote ke se pa yon ti gwoup vakabon pandan 25 an, pandan 30 an ki ap fè politik anndan peyi an, m panse ke moman an rive e ke pou nou menm jenn fanm avèk jenn gason nou pran desten peyi sa an men. Paske nan kafou peyi sa ye jodi a la, mwen panse ke nou pa ka ale pi ba ankò. Se poutèt sa, n ap mande pou tout moun soufri pou nou, pran ti pasyans, paske delivrans lan prèske rive. Fòk Ariel Henry demisyone e pou l al reponn kesyon lajistis konsènan asasina Prezidan Jovenel Moïse. E fòk minis jistis ki an menm tan se minis enteryè a demisyone pou l al reponn kesyon lajistis, paske li enplike nan kidnaping. Nou pa gen okenn anbisyon politik nan moman an, paske nou toujou di l, jan sistèm sa a santi la, Jan sistèm sa a konwonpi la, e on nèg k al foure tèt ou, paske nou konnen se 5 pousan moun ki kontwole 85 pousan richès peyi a, se yo k met prezidan, se yo k met senatè, se yo k met depite, yo k met majistra, e yo k met minis, e yo k met direktè jeneral. E nan moman an sa pa nan tèt nou, batay pa nou an se pa batay pou nou kandida, e batay pa nou an se yon batay pou nou wè moun nan katye popilè yo gen bon jan dlo potab, moun nan katye popilè yo e ke pou gen pou yo gen bon jan kay pou yo rete, moun nan katye popilè yo e ke pou yo gen aksè pou pitit yo al lekòl, pou n gen bon jan sant sante, bon jan lekòl pwofesyonèl ak bon jan inivèsite pou nou met peyi a sou ray devlopman jan nou bezwen l. Jis kisa Assad Volcy di de nou ki fè nou vin demanti l jodi a? E Assad Volcy gen yon jounal an liy ki rele Gazette Haiti kote ke Assad Volcy fè kwè ke E Mikanò ki son Jenèf nan waf Jeremi, nou te mande e leta ayisyen 50 milyon de goud pou n kite kamyon gaz sòti. Revandikasyon nou an li klè, li pur e li senp. Revandikasyon nou an se demisyon Ariel Henry e nou pa mande demisyon Ariel Henry paske nou gon pwoblèm pèsonèl ak Ariel Henry. Nou pa gen okenn pwoblèm ak Ariel Henry. Nou mande demisyon Ariel Henry paske non Ariel Henry site nan asasina prezidan Jovenel Moïse. De ce fait, si nou di n ap konstwi yon nouvèl sosyete, yon sosyete ki konstwi sou lajistis, menm jan l ekri nan Liv Sent lan, La justice élève une nation, jodi a peyi a ap desann nan tou jan l prale a se paske jistis lan alagraba. Moun pou yo arete yo pa arete yo, moun pou ki gen avi de rechèch dèyè yo pa gen avi de rechèch, nou wè se pèsekisyon politik k ap fèt kont fòs revolisyonè, G9 an fanmi e alye. Manyen youn manyen tout, e jodi a n chwazi reponn a sa Dvòlsi paske politik ti zanmi, politik ipokrizi k gen jodi a la e ke fòk nou denonse yo. Paske yo fè jenn fanm, jenn gason tankou nou menm ki la, ki gen yon pakèt potansyalite, yo fè yon pakèt jenn fanm, jenn gason tankou nou menm ki la, nou gen yon pakèt bagay nou te ka itil peyi a. Vagabon sa yo pran politik peyi a an men e ke vagabon politik sa yo e jan nou toujou rele yo a, bouzen politik sa yo, Yo kenbe politik la an men e ke pou yo fè machandaj sou tout gouvènman ki moute, mete tèt yo avèk boujwa santi, boujwa kowonpi, siwo libanè sa yo ki asasinen Prezidan Jovenel Moïse, nèg sa yo pran peyi an an otaj. E ke jodi a n reponn Assad Volcy pou n di l ke nou menm nan Fòs Revolisyonè Jenèf an Fanmi e Alye, Manyon n Manyen tout, nou se moun ki gen konviksyon e karaktè. Nou pa menm jan avèk Assad Volcy ki gon pikòp Jovenel Moïse nan men l epi ki t ap pale Jovenel Moïse mal. Nou menm nou di n pa t janm konn pale a Jovenel Moïse. E jodi a n ap mande jistis pou Jovenel Moïse paske n ap defann yon kesyon prensip. Menm lè Jovenel Moïse pa t bon, menm lè nou te gen pwoblèm nou avè l, men nou pa t ap janm antre nan konplo a ti kolonbyen, ti vagabon pou asasinen premye sitwayen peyi a. Se poutèt sa jodi a, Genève te reyini depi yè, nou te mande pou nou te reponn Assad Volcy. Nou se yon gwoup politik ki gen zam lan men nou. Jodi a nou tap goumen kote ke nou tap mande demisyon Ariel Henry. Le fè ke nap mande demisyon Ariel Henry, e pou pou yon byen oubyen pou yon mal, gaz la retwouve l nan anviwònman Jenèf. Le fè ke nou bloke gaz, e nou bloke zòn nan, sa vin koz ke gaz la bloke, men nou pa bloke gaz pou gaz pa sòti. Jodi a gon ipokrizi nan dosye gaz la. E gon ekip jounalis ki pa denonse yon pakèt boujwa ki stoke gaz la lakay yo, Yo foure gwo rezèvwa lakay yo, boujwa sa yo bwote gaz la nan bout kamyon pou yo ka al revann yo pi chè. Gade pou nou wè kiyès ki gen pwoblèm gaz la, ti malere malerèz, chofè moto, chofè kamyonèt. Boujwa yo pa gen pwoblèm gaz. Jodi a nou menm ki sòti nan kouch moun ki pi mal yo, nou menm ki sòti pami moun e defavorize yo, nou pa t ap janm antre nan yon lojik pou nou bloke gaz la. Kòm gaz la sitiye l nan anviwònman Jenèv e nou menm nou bloke anviwònman nou yo, sa vin koz ke gaz la e ke li bloke. Men, antanke lidè responsab, antanke moun ki renmen peyi sa, depi yè ankò nou chita, n ap gade nan ki fason nou kapab wè e ke pou n ta jwenn yon koulwa pou n ta pèmèt lopital yo e ke ravitaye yo avèk gaz la.